Dife leve la repiblik tèt anba aprè ULCC fin mete Youri Latortue, Romel Bière ak Rony Celestin 3 pèsonalite sa yo deyò kòm moun ki fin ravaje kès leta a, medam mesye bagay yo vin pi grav ke sa n pa ta konprann. Mwen kontan ansanm avè n yon fwa ankò prezante n prensipal enfòmasyon yo sou chanèl la, nou se Sofia TV 83, tou depan de ki kote, lè e moman ou pral gade epi tande videyo sa. Kale ti chèz ou, pawòl yo anpil. Nou pap rete nou pral tande detay ki genyen, jounen jodi a la yon rapò soti nan ona, pase nan ULCC, CAS ak tout lòt biwo leta yo kraze plat aprè 3 pèsonalite sa yo, yo di genyen 2 senatè ladann ak Romel Pierre ki te direktè dwàn nan ak anpil lòt moun ankò ki benyen nan malvèsasyon ki bwote lajan peyi a al sere nan peyi etranje achte bèl kay epi ap gagote Pèp la ap soufri, malere pa ka mache, bandi fin fè sa yo vle. Medam mesye, koze yo anpil. Fwa sa a, li dejenere. Si w te chita, ou mèt rale chèz ou. Si w te kanpe, al bwè ti gout dlo, ou pral tande koze nan ki sa lajan peyi a tonbe e nan men ki moun yo ye, ki konplo nèg yo fè pou yo kraze peyi a nan nivo l ye a. Yon repòtaj signe Radio Caraïbes e se rapò ULCC a ki mete toutouni Kantite moun k ap benyen nan koripsyon e anpil moun ap poze tèt yo kesyon kisa yo pral fè, kisa yo pral di ak moun sa yo nan jou k ap vini an la e èske y ap rekipere oubyen restitye tout kòb nèg yo fin vòlè nan kès leta. Se de rapò ki skandale. Se de rapò ki fè eta de yon seri de ka de kòripsyon flagran. E gen moun ki ta ka di w, si, san voulwa petèt mèt an dout, Le travail des enquêteurs de l'ULCC Si tout sa ULCC di nan rapò sa yo zanmi oditè ta verite, monchè anplis de ensekirite k ap ta ebande anndan peyi a ki ta ka fè n fè sa, monchè nou mèt pran desizyon o pli vit ke posib nou fèmen peyi a bay kle a a moun ki vle. Nan diferan dosye sa yo, madam mesye genyen 4 dosye ki atire atansyon m. Pierre Renel René Lydie Alexandre ki pa la kap swiv nou de lwen epi Guerrier Dieuseul ak Gregory Lebin. 4 dosye sa yo se dosye ansyen direktè jeneral dwann yo mesye Romel Bell. Dezyèm dosye ki enterese m nan kad travay sa a se dosye ansyen senatè Rony Celestin, senatè depatman Sant. Twazyèm dosye ki enterese m zanmi oditè Se dosye CAS la, notamman sou administrasyon salar a ki nan tèt CAS. Katriyèm dosye ki enterese m, se dosye madam Immacula Cantave ki se manman ansyen senatè Youri Latortue. Gon lòt dosye ankò ke m ta ka bay kòm bonus maten an ki se dosye APN Nò a. Nou pral eseye gade, m espere ke lè a pa fè n defo. Men! Jan n di maten an, nou pral di moun yo nan founi je gade dokiman ULCC a, men ki sa nou jwenn. Pran ti chèz ba nou pou n tande yonn di lòt, gen koze nan pwent la. Ronald Byrne sot eksplike sa, se ansyen direktè jeneral dwàn yo ki pèdi djòb li nan ane 2022 a. An giz de rapèl, dans un premier temps, mesye sa te gen viza Etazini l ki te koupe, paske yo te lye li ak kesyon trafik zam anndan peyi a. Nan yon segond tan, Lèzetazini Damerik ta pral mete li okote de lansyen senatè Rony Celestin kòm moun k ap benyen jouk nan zo nan kòripsyon e ki te tonbe anba sanksyon amerikèn yo. Kisa ULCC eksplike, madam, mesye? Yo sinyale Unité de lutte contre la corruption anndan peyi a ke mesye Romel Bell, ansyen direktè jeneral ladwann, ta rich nan fè kout mal taye, nan detounen lajan leta, nan vòlò lajan leta. Yo eksplike ke mesye sa li menm, li ta gen yon seri de byen tèt chaje ki pa gen anyen pou wè ak sa li gen kòm revni pandan tout tan l nan administrasyon piblik la. Nan kad deklarasyon patrimwàn li, yo tande Romel Bell, se te an desanm 2022. Lè yo fin tande Romel Bell, selon ULCC, Brigad de verifikasyon e de sirveyans dè patrimwàn o nivo de l'ULCC mobilize pou yo al gade, Veyikil kont woutyè, epi Direksyon Jeneral dè Zenpo, DGI, Ministè Komès ak Endistri. Zanmi oditè, yo rann yo kont se pa de twa manti Mesye Romel Belly bay sou kantite byen li genyen. E gon pakèt byen li pa deklare, e se de bagay li fè de manyè volontè. Ann serye mesye, si m travay. Mwen fè byen m. Se t ap tout on onè pou m ap pale de yo, se la sueur de mon front. On nèg ki fè 10, 20 tan, 15 an, 30 an ap travay. Donk si nèg la gen on kay, lè l chita on kote, se avèk fyète pou l ap kontanple l. Men otomatikman ou gen byen w, se an kachèt ou genyen l, se sou non moun ou mete l, ou pè di moun ke w gen byen an, gen on bagay ki pa klè. Gen on bagay ki pa klè. Nan sa k konsène machin, alòske mesye a te di li menm se yon machin li genyen, lè yo kontakte OAVCT avèk dgi, yo jwenn ansyen direktè jeneral dwàn nan gen 5 machin ki sou non l, gen 4 machin ki sou non madanm ni, sa fè 9 machin. Madanm mesye a rele Ana Dorvil Bèl. Lè yo kontakte ministè komès. ULCC jwenn ke mesye a gen yon stasyon radyo ki anrejistre sou non l yo rele Génération de la Ronde FM. Yo konstate ke mesye a li menm li aksyonè majoritè nan yon sosyete ki rele AEL Distribution SA ke madanm ni Anna Dorvil Bell reprezante legalman. AEL Distribisyon selon rapò ULCC a posede 3 ponp gaz zanmi oditè e gen 2 pa gon kote Romel Bell janm pale de yo men ULCC al fouye je gade al fouye zo nan kalalou Guerrier yo jwenn sitwayen an gen 3 ponp gaz gen 2 k klèsin gen yonn ki Gerald Bataille Nan sa k konsène Kont an bank. Mesye Bell te di l genyen li menm sèlman 2 kont an bank. Li gen on kont an dola nan Unibank, li genyen on kont an goud nan Sogebank. E Madam Bell li menm, li di l genyen on kont kouran nan Sogebank e l gon depo a terme sou non AEL Distribution. Lè ULCC al envestige, zanmi oditè, li jwenn mesye ak madam Bell a yo de a genyen 10 kont an bank. E yo genyen tou de kont ki anrejistre sou non AEL Distribisyon an e yo gen yon òganizasyon ki rele Renmen Timoun yo, Pou y ap fè sosyal. Nou pral wè pou ki sa òganizasyon sa la. Gen lòt kont an bank toujou an dola. Pa egzanp, yo di yo jwenn yon kont an bank la, dènye bagay li gen sou li, li gen yon ti kaka a de 23 mil dola ameriken. Yo di gen yon lòt kont an bank, sa m t ap pale de depo atèm nan nan Sogebank, ki sou yon ti kaka a 100 mil dola ameriken. Antre 2018 e 2022, zanmi oditè, ULCC retrase. Se pa ni 2, ni 3 tranzaksyon tèt chaje ki fèt sou anviwon 4 kont an bank AEL Distribisyon yo. Lè m di tranzaksyon, de transfè, de virman, de depo, de retrè, se gwo lajan hein! Alòske Mesye ak Madam Bell pa t di ULCC si yo gen kay, E nan founi je gade yo jwenn ke nèg mesye dam yo gen 2 ka an kachèt, gen youn ki Tabar, gen youn ki Kap Ayisyen, patikilyèman nan Paloma, yo jwenn ke yo genyen 4 kawo de tèr agrikòl ke yo t achte pou 3 milyon goud. E, zanmi oditè, yo jwenn lokal, òganizasyon. Renmen timoun yo ki nan Kap Ayisyen, patikilyèman nan katriyèm seksyon kominal Kanpyon, nan Basen Dyaman. Poukisa moun yo itilize òganizasyon sa a sou pretèks y ap fè sosyal la? Selon ULCC, se yon òganizasyon pou yo blanchi lajan. Pa egzanp, ant out 2019 e novanm 2020, selon ULCC, genyen de transfè entènasyonal, pa mwen de 6 transfè entènasyonal, ki fèt, Sou non ou byen bay Moonvealde, m pa konnen si m byen li l, akademi ANC ki nan Etazini, yo jwenn ke gen 94 mil dola ameriken k ale Ozetazini sou kont enstitisyon sa a pou peye les scolarités des enfants de Bell. Alò ki sa ap vle pou moun yo konprann? Kont an bank sa a. ki pou òganizasyon sosyal sa a, yon òganizasyon a bi non likratif, yon lajan ki ta dwe soti oubyen rantre sou li, li ta dwe destine a fè sa ki nan misyon òganizasyon an ki se akonpanye timoun ki òfelen, timoun ki pa gen manman, ki pa gen papa, ki nan lari, ki bezwen al lekòl, ki bezwen desi, ki bezwen dat. Ebyen kisa yo jwenn? Yo jwenn sou kont an bank sa a ki pou òganizasyon an, ant out 2019 e novanm 2020, gen 94 mil dola ameriken ki soti sou li k ale Etazini, k al jwenn yon enstitisyon m kwè se Monverde, m pa konnen si m li l byen, M-o-n-v-e-r-d-e, Academy a Annecy, pour les scolarités des enfants de Bell aux États-Unis d'Amérique. Or, selon dispozisyon. oubyen selon stati òganizasyon an, tout lajan ki gen pou fè rantre soti sou kont òganizasyon sosyal sa a, li dwe konfòm a misyon òganizasyon an, jan m sot di l talè a, ki se akonpanye timoun ki demini yo. ULCC rapouswiv pou di yo relve de ziregilarite nan. Obligasyon fiskal Mesye e Madam Bell sa vle di kisa an bon kreyòl? Mesye dam sa yo antann yo yo 2 a pou yo fè fwod fiskal nan fè de move deklarasyon bay DGI, nan manti sou sa yo gen kòm revni, sou sa yo gen kòm aktivite anndan peyi a. Pa egzanp, nan odisyon Mesye Bell. Misye a eksplike ke òganizasyon sa a gen yon pè yo rele Duckens Augustin ki dan le Nò ki ba li 30 mil dola ameriken epi konn ba li pwovizyon alimantè. Ebyen lè ULCC ekri pè a pou pè a ebyen mete l a la dispozisyon ankèt la, pè a pa vini. Yo some pè a. Olye pè a li menm reponn a somasyon an ki sa pè a fè? Pè a sa fè a rele on asinyasyon, li sinifye ULCC, e ladan l li tou di konsa li menm depi dizan se 150 mil goud li bay òganizasyon pou timoun sa. Ò! Òganizasyon an pa egziste depi dizan selon dokiman legal ke ministè afè sosyal li delivre bay òganizasyon timoun sa, se òganizasyon ki egziste an 2017. Donk sa vle di ni pè Dukens Augustin ni Romel Bell yo tou lè 2 ebyen ap fè koken, ap bay manti, ap manniganse de bagay pou pwouve ke ULCC pa sou bòn vwa. Erezman, les enquêteurs de ULCC yo menm yo te vijilan, yo konkli ke ni. Pè Dukens, ni Mesye Bell yo antann yo pou yo blanchi lajan atravè òganizasyon sa a ke yo fè sou baz y ap ede timoun. Nan konklizyon l lan, kisa ULCC mande, zanmi oditè? ULCC di pa gen dout sou sa ke ni Mesye Bell a tout madanm ni yo nan detounen lajan e yo rich de manyè ilegal. Dezyèmman, li mande pou lajistis, notamman pakè, mete aksyon piblik an mouvman kont Bell pou sa l rele anrichisman ilisit, sa l rele blanchiman dè pwodui di krim e pou fos deklarasyon patrimwàn. ULCC mande tou Pou CSCCA la kou siperyè dè kont al fè on odit sou jesyon Mesye Bell pandan tout lè l te direktè jeneral dwann yo anndan peyi a. E ULCC mande pou otorite konpetant yo o nivo de legliz katolik pran dè sanksyon kont pè sa epi pèmèt pè a disponib pou al reponn kesyon lajistis kòm konplis nan kad sa yo repwoche Mesye Bell yo. Vwala pou le dosye de Mesye Bell e nap raple pou moun ki pa konnen Direktè Jeneral Dwàn sa son Direktè Jeneral ki te pwòch phtk ki te pwòch Boukliye nan dènye moman yo. Mentnan dosye Rony Celestin zanmi oditè poun konprann byen dosye sa. ULCC raple nou ke jounal kanadyen La Presse te fon atik le 16 fevriye 2021. Nan atik sa a, jounal la fè eta d'un diplomat ayisyèn a Monreyal ki rele Madam Marie Louisa Aubin ki se madanm senatè Rony Celestin, Rony Celestin, ansyen senatè Sant. Nan atik sa a, yo di. Madanm nan achte yon vila a Laval, nan peyi Kanada, pou 4 pwen 25 milyon dola. E daprè atik la, lajan sa peye yon sèl kou, san ipotèk. Bagay sa pwovoke yon pakèt reyaksyon, li pwovoke reyaksyon sou entènèt, reyaksyon nan medya, menm nan salon. Gen deba k ap fèt sou sa. Ebyen a pati de reyaksyon yo, ULCC di yo deside al founi je gade fòmilè deklarasyon patrimwàn senatè a ki te fè le 25 jen 2020. Aprè sa, yo monte yon komisyon ki pou al analize fòmilè sa a epi y al solisite bò kote enstitisyon finansyè yo ak ògàn piblik yo tout dokiman ki ka pèmèt yo verifye fyabilite enfòmasyon senatè a bay yo. Apre sa, yo mobilize brigad verifikasyon ak siveyans onivo de ULCC pou al gade èske senatè a pa gen lòt byen. Ebyen, kisa yo jwenn nan rezilta analiz yo, mesye? Yo jwenn ke de manyè delibere, senatè a li menm gon pakèt byen li pa deklare, gon pakèt bagay li genyen li pa di. Yo jwenn tou. Deklarasyon patrimwàn Senatè a pa fin twò yès, ou konprann, sa blan franse ta ka rele anbigu. Yo jwenn tou, genyen ti anòmali nan deklarasyon, yo pa konn si se yon deklarasyon l fè lè li fin Senatè oubyen si se yon deklarasyon l fè anvan li Senatè. E n ap raple. Lwa 12 fevriye 2008 la fè obligasyon yon ansanm de kategori de pèsonalite politik anndan peyi a, lè yo pral okipe de fonksyon enpòtant nan Leta, anvan yo rantre pou yo di men a ki sa yo rantre, e lè yo soti pou yo di men a ki sa yo soti. Genyen. De enfòmasyon yo te mande senatè a, pa egzanp si l te dirije yon òganis piblik ou prive, si l te dirije yon sosyete, si l te genyen dè aksyon nan yon seri de sosyete anonim, ou konprann, dè enfòmasyon konsènan revni li, èske li nan lokasyon, ou konprann, fon dè komès, elatriye. Senatè a pa janm di konbyen lajan l rantre vre. Senatè a pa janm di konbyen kay li genyen, selon ULCC, e l pa janm di tou, ni li ni madanm ni, Ki byen yo genyen? ULCC estime ke deklarasyon patrimwàn senatè a pa kanpe sou anyen, son fos deklarasyon, non sèlman li enkonplèt, men tou li anbigu. E kisa komisyon ankèt la li menm li jwenn bò kote yon seri de enstitisyon tankou UCREF ou AVCT, tankou. Labank yo, li jwenn ke senatè a te manti sur toute la ligne oubyen li te deside pa deklare yon pakèt bagay. Rony Celestin di ULCC ke li genyen yon sèl kont depagn ki gen 23 milyon goud ladan l. Or, senatè a gen plizyè lòt kont nan yon seri de lòt bank anndan peyi a tankou BPH, tankou bnc pou n site sa yo sèlman. Marie Louisa Aubin Celestin, li menm li gen anviwon 2 kont. nan Bank Nasyonal de Kredi selon ULCC sou ak non Sosyete Agro ak Endistriyèl Anacaona SA. ULCC di nan Unibank sèlman Mesye Celestin ak Madam Celestin yo genyen 18 kont an bank swa sou non pèsonèl yo oubyen sou non antrepriz yo. M ap note zanmi oditè nan deklarasyon an Senatè a te di li genyen zanmi oditè on sèl kont an bank. Ebyen ulcc di mesye dam yo gen pou yo menm sèl 18 kont an bank nan Unibank sèlman, yo gen 7 machin ki sou non yo daprè done enfòmasyon UAVC te bay, yo gen 9 antrepriz anndan peyi a daprè enfòmasyon DGI bay, yo gen yon stasyon radyo ki rele Model FM ki otorize sou 88 pwen 3 nan Ench e nan Jakmèl sou 99. pwen 5. Nan menm rapò sa a, ULCC di, Komisyon k ap ankete a revele ke senatè a li fon prè ipotekè le 21 out 2018 nan ona. Senatè a prete 700 milyon goud ke l gen pou l peye sou 300 mwa. E la nou sòm an 2018. Se Jovenel Moïse wi ki te ki te prezidan. Kòman yo rele direktè jeneral ona ki ki mouri a? Chesnel? Monchè m pap ba w manti si Chesnel pat mouri papa misye ta gen ti kòt pou l rann la repiblik wi. Palan de ba ona sa zanmi oditè m gon dosye m ap travay sou li la yo di m gon gwo bra nan primati konsa tou yo di m gon nèg yon ansyen senatè ki trè enfliyan nan pouvwa Ariel Henry a la. Mesye sa yo gon lo yo leve nan ona, yo pèmèt yon patikilye benefisye, men se yo 2 a ki pran lajan selon sa m gen kòm enfòmasyon. Antouka m gen 2 loune nan men m la, m ap retounen sou bagay ona sa. Pandansetan malere, malerèz ap peye ona, yo pa ka jwenn kòb nan ona. Men tout dènye ane sa yo se pa de twa gagòt ki fèt nan ona. Sou Ariel Henry a la gen ti bagay, m ap vin sou sa. ULCC di li ap konpare byen senatè a. Byen, madan senatè a. Soti nan kay jounal Kanadyen an pale a ki nan peyi Kanada a, rive nan pil bagay yo genyen isi, avèk deklarasyon ke senatè a fè kòm patrimwàn, yo wè se lannwit ak lajounen. E ULCC di l konstate byen senatè a ogmante de manyè eksponansyèl e siyinifikativ. Sa vle di nan yon bat je, ou fèmen je w, ou ouvè l, ou wè senatè a te a. Depo dèyèl epil rich kounya kòmanl rich la sa m pa konnen lòt dosye ki enteresem ankò eske map gentan jwenn tou le 4 pase m wè li ap avanse mèt avanse mèt avanse guerrier guerrier di mèt avanse lòt dosye ki enteresem m te di nou sa se dosye manman senatè Youri Latortue a men avan kitem ale nan dosye CAS la. Kisa dosye CAS la ye zanmi oditè? ULCC di gon plent yo te depoze le 4 me 2022 nan Unité de lutte contre la corruption e se responsab òganizasyon ki rele Ochan Ayiti yo ki te mande direktè jeneral enstitisyon an pou mennen yon ankèt sou sa yo rele detounman nan sèvis kontabilite kès asistans sosyal de yon chèk de 100 mil goud ke yo te emèt an favè òganizasyon an apre yo te fin fè yon demand de sibvansyon bò kote direktè nan epòk la ki se Mesye Frantz Ideris e la nou sòm an novanbre 2021. Yon lòt bò, apre. On videyo fin pran lari, nou sonje videyo sa le 7 jiyè 2022, on videyo ki ta pral viral sou rezo sosyal yo ki t ap montre on kantite chèk de sibvansyon ke benefisyè yo pa janm reklame e sou baz on seri de lòt sinyalman selon ULCC ki fè eta de detournement anndan CAS de pli de 5 mil chèk ki te dwe al jwenn moun ki pi vilnerab yo, moun ki nan bezwen yo, famiy defavorize yo. Direktè ULCC a, Mèt Hans Jacques Ludwig Joseph, li te deside louvri yon ankèt jan atik 11 dekrè 8 septanm 2004 ki kreye ULCC a mande sa. Sètainsi ke Direktè Jeneral la mandate yon komisyon ankèt pou al gade ki sa denonsyasyon sa yo ye o. de CIS. Konsa, nan kad ankèt sa a, gen yon pèkizisyon ki te reyalize nan lokal CIS la, se te an jiyè 2022, kote ajan ULCC yo debake an chango pou y al founi je gade. Enfòmasyon ak dokiman yo jwenn, yo analize. M pap baw manti zanmi oditè gen rèl kay makorèl. Gon seri de moun yo te tande e komisyon sa li menm li tale bò kote ministè afè sosyal ak travay, mas, ok, li mande yo lis tout sibvansyon ke CAS akòde pou egzèsis fiskal 2020, 2021, 2021, 2022 a e Yo te pale tou avèk MAHAS epi Direksyon Jeneral Enpo pou yo kapab verifye egzistans yon seri de òganizasyon k ap benefisye sibvansyon anndan CAS. ULCC presize, Kès Asistans Sosyal CAS se yon direksyon teknik ki sou titèl Ministè Afè Sosyal ak Travay ke dekrè lwa novanm, pa novanm, desanm 1938 amande a. Ebyen. respectivement, pas par la loi créée par le décret loi du 9 décembre amendé à trois reprises, respectivement par la loi du 28 avril. Ok, exactement. Que décret loi 9 décembre 1938, là, qui amendé à trois reprises avec loi 28 avril 1939 et puis 25 novembre 1944, 26 mai 1968, 11 ans, sous mission CAS, eh bien, qui gagnait Obligasyon pou asiste yon seri de fanmi ki demini, yon seri de moun ki nan sitiyasyon de vilnerabilite nan peyi Dayiti pandan y ap pote apui finansye ba yo pou yo kapab manje yon ti kichòy, pou yo kapab jwenn yon kote pou yo dòmi, pou yo kapab mete rad kòmsadwa. Ankèt ULCC a pèmèt yo dekouvri. Se pa de twa zak kòripsyon ki genyen anndan CAS ki mete an koz plizyè fonksyonè anndan enstitisyon an. E sou baz on seri de done yo jwenn sou òdinatè on sitwayen ki rele Mesye Pierre Richard Val ki se kontab an chèf CAS, Pandan yo t ap fè pèkizisyon an, Komisyon an konstate genyen 2 òganizasyon fiktif, sa n rele òganizasyon zonbi a, tande Letènèl, tande! Zanmi sa li menm, li itilize òganizasyon sa yo pou detounen lajan nan CIS. Nan yonn nan fichye ULCC jwenn sou òdinatè mesye a, ki rele Valprojet, yo jwenn 2 lèt, kote 500 mil goud dal jwenn chak òganizasyon. ULCC rapousuiv pou di zanmi oditè, An out 2022, OJREH e IJDHNA yo benefisye nan men CAS on sibvansyon de milyon de goud ankò, a rezon de 5 mil goud pou chak òganizasyon. Pou egzèsis fiskal 2021-2022 a, òganizasyon sa yo, Parenn maryaj mesye Val a vle di parenn maryaj mesye Val. Kisa yo jwenn nan rechèch komisyon ankèt la li menm li fè? Li rive jwenn ke OJREH, IJDHNA ki se 2 òganizasyon sa yo nap pale la a, 2 òganizasyon zonbi. Tande byen wi Gregory Lubin, 2 òganizasyon sa yo m di w kap benefisye lajès CAS, lajan leta a, yo pa egziste vre non. Nou pral wè e koze map ban nou. Òganizasyon sa yo pa gen okenn adrès fizik e pwojè yo depoze ki fè yo jwenn sibvansyon an pa janm egzekite an reyalite. Poze l kesyon sou sak pase an dat 24 novanm 2022 sa, Mesye Val li menm reponn. Ou antanke sitwayen, pyès moun pa ka anpeche l depoze yon demand de sibvansyon nan CRS, pourvu ke demand sa li menm li pa fèt sou baz yon ka de trafik enfliyans. Donk, selon ULCC, li evidan ke de òganizasyon fiktiv sa yo n ap pale la a, yo, te enstrimantalize, donk se zèv kontab an chèf CAS la, Mesye Pierre Richard Val, nan lide pou detounen lajan Leta, lajan CAS, ke moun ki pi pòv yo ta dwe al jwenn nan peyi a. Se pa de twa malere, malerèz ki konn ap vin mande la a. Se pa de twa moun n ap resevwa la chak maten k ap plenyen. Poutan, CAS ki gen kòm misyon pou asiste moun sa yo, tande lajan an k ap detounen ladan l. Edwin Tonton. Humm. M ap rive sou li wi. Yon lòt kote, yon lòt kote, ULCC di daprè done yo jwenn pandan ankèt la, envestigatè ULCC yo dekouvri yon lòt astis ke mesye Pierre Richard Val mete an plas de konsè avèk yon sitwayen yo rele Dominique Hector Bernad nan lide pou detounen sibvansyon ki te dwe al jwenn òganizasyon denome Ochan Haiti a. N ap raple, se òganizasyon sa ki al pote plent. Li fè demand sibvansyon an, li prezante papye legal li, lajan pa janm vin jwenn li. Poutan, lajan debloke. N ap raple se sa k te pretèks la ki fè ULCC t al mennen ankèt sa a. Ki sa yo jwenn? Ochan Haiti ki gen syèj sosyal li nan rue Jean Philippe, Impasse Bolivar, Carrefour Fèy, Pòtoprens, Ayiti. Dominique Hector Bernadin, ki sa misye fè li menm? Li fè yon fo kopi atestasyon Ministè Afè Sosyal ak Travay te bay òganizasyon Ochan Haiti a, epi li jwenn matrikil fiskal li. Only, epi l fè yon fason pou l jwenn sibvansyon sa a san pwoblèm. N ap pale de sibvansyon de 100 mil goud ki te destine apre yon demand ke òganizasyon an te fè bò kote direktè nan epòk la, Mesye Frantz Ideris, e la se te an septanm 2021. Sepandan, daprè ILCC, san konkou fonksyonè CAS, Dominique Hector Bernadin pa t ap jwenn aksè ak dosye Ochan Ayiti te depoze nan CAS la jiskaske l rive fè fo atestasyon ak tout matrikil li. Donk kontab an chèf òganizasyon an, pa òganizasyon an, CAS la, Mesye Pierre Richard Val, nan moman. ULCC t ap tande l nan dat 16 out 2022 a, li konfime ke sèvis li a te bèl e byen remèt yon chèk bay Dominique Hector Bernadin paske l te prezante l avèk akize de resepsyon korespondans demand de sibvansyon an, matrikil fiskal òganizasyon an, yon kopi pwojè yo te depoze a ak sètifika de patant ak atestasyon ki anrejistre nan Ministè dè Zafè Sosyal e di Travay. Toutfwa, ULCC di gen nesesite pou presize, pou retire yon chèk de sibvansyon nan sèvis kontabilite CIS la apre apwobasyon demand lan, moun ki deziye pou fè sa a pa òganizasyon an dwe fè pati de sinyatè lèt de demand de sibvansyon ki te adrese pa òganizasyon benefisyè la e moun sa li dwe prezante on pyès idantifikasyon valid, atestasyon òganizasyon ak matrikil fiskal òganizasyon an e li dwe siyen alafwa bordwo de dekesman epi kaye de livrezon chèk de sibvansyon ke yo bay òganizasyon yo. Sèvis kontabilite a li menm, li aple pou l jwe on wòl esansyèl nan pwosesis pou fè òganizasyon jwenn sibvansyon sa yo epi nan pwosesis pou kontwole pyès ki egzije Nan bò kote benefisyè yo nan moman y ap livre chèk la, Mesye Pierre Richard Val ki se kontab an chèf CAS depi 18 fevriye 2022, enbyen genyen ase deksperyans daprè ULCC nan bwat la, Vales, oh m di Vale ben ok, Vales, V-A-L-E-S, mèsi Guerrier, li genyen selon ULCC sifizamman deksperyans nan egzèsis fonksyon l pou l asire l ke chèk de sibvansyon k ap soti yo yo al jwenn veritab destinatè yo. E konsa, dapre ULCC, chèk de sibvansyon sa a, ki te dwe al jwenn òganizasyon Ochan Ayiti a, enben k al jwenn Dominique Hector Bernadin an, ki fè l pase pou kòdonatè yon lòt òganizasyon fiktiv ki gen menm non an, li pa ka konsidere kòm yon senp erè oubyen aza, dapre anketè ULCC yo. Mesye Pierre Richard Valès, Kontab an chèf la, ebyen li deside avèk tout san fwa l pou l ede Dominique Hector Bernadin pou jwenn chèk sa a pandan yo itilize yo menm de fo dokiman. ULCC rapousuiv pou di, komisyon ankèt la konstate, pandan ane fiskal 2021, 2022 a, menm kontab an chèf sa a, Mesye Pierre Richard Valles, ebyen li te ajoute nan diferan lis moun k ap benefisye sibvansyon an, non pwòch li avèk pwòch madanm ni. An n fè yon ti kanpe la. Daprè ULCC, ki rekeyi de done nan kad envestigasyon sa a, pwòch mesye Pierre Richard Valès yo, yo benefisye de chèk de sibvansyon ki evalye a yon total, tande byen la repiblik, 1 milyon 765 mil goud pandan yon sèl egzèsis. E, ULCC ki k ap kòmante, mesye Pierre Richard Valès, Pandan l aji konsa, ki li menm te gen misyon de sèvis piblik au regard de enpòtans wòl li nan pwosesis pou moun jwenn sibvansyon nan CIS, ebyen pran posibilite oubyen pran pozisyon pou li mete an avan enterè pèsonèl li nan kad operasyon sa. Sa vle di misye se tèt li l wè. Daprè ULCC. Avèk aksyon sa a, ajisman sa a, Mesye Valles komèt yon ak de priz ilegal denterè. Se on fè ki prevwa nan atik 5 tirè 13 lwa 12 mas 2014 la e ki pini pa menm atik sa a ki gen pou wè ak prevansyon e represyon koripsyon. ULCC a pouswiv pou di, andeyò de ak prezime koripsyon sa yo, ki pote responsabilite Mesye Valles, kontab an chèf CIS, komisyon ankèt la sinyale tou gen yon madam yo rele Yvrose Alcide ki se fonksyonè ministè afè sosyal e ki se manb kabinè aktyèl direktris CIS la, madam Edwine. Tonton. Ki abuse de fonksyon li, ki abuse de pozisyon l, de enfliyans li, pou l kapab jwenn pandan plizyè mwa, notamman le mwa de janvye 2022, yon sibvansyon de yon montan de 500 mil goud o pwofi de yon òganizasyon pa l ki anba bra l, ki rele AFPD, ki idantifye par son numéro d'immatriculation fiscale 00635678679. Men sa Blanc di, zanmi oditè. Nan dokiman sa a, yo di nou konsa gen yon dam ki rele Yvrose Alcide. Dam sa a ap travay nan ministè afè sosyal. Pandan madam Edwine Tonton vin direktè CAS la, direktris CAS padon, li vin nan kabinè. Alò fò n note, e ULCC soulinye sa, CIS pa yon direksyon jeneral. Se yon direksyon teknik ki sou titèl Ministè Afè Sosyal. Sa vle dire ki sa? A vle dire, bagay kabinè a li ta poze pwoblèm pou moun ki konn administrasyon piblik la trè byen. A vle di, ou pa direktè jeneral, ou pa direktris jeneral epi ou gen kabinè. Bon, li vin de pratik pase majorite ki direktè k pase yo, yo menm yo gen kabinè yo tou. Ebyen, dam sa li menm, pandan l nan kabinè a, tande byen la Repiblik, li fè ti òganizasyon pa l tou anba bra l. Epi pandan mwa janvye k sot pase la a, selon ULCC, Janvye 2022, pa 2023 non, ebyen li benefisye yon sibvansyon de 500 mil goud. Swivan enfòmasyon Direksyon Jeneral Enpo kominike bay ULCC, òganizasyon sa a li anrejistre sou non Madam Yvrose Alcide, se dam sa m ap pale nou an, ki idantifye sou nimewo NU, NIF, 003 570 900 ay, pa 16 ayisman. Sa se ULCC k ap konkli. Madam Yvrose Alcide. komèt, menm jan avèk kontab an chèf la, on zak trafik denfliyans pasif. E se menm bagay la tou pou madam Edwine Tonton, ki se direktris CAS la, ki li menm malgre l konn sa, li konnen dam nan nan kabinè l, li konnen òganizasyon an e pou dam nan, men li oktwaye oubyen li agreye. Demand lan. Demand lan kanmenm. On sibvansyon solisite pa madam Alcide. E n ap note, An palan de madanm nan, ki tap fèl pase pou yon lanseuse d'alerte o mwayen de videyo ULCC tap pale sou rezo sosyal yo, nan kad yon skandal de detournement de plus de 5 mil chèk du trésor public. Ebyen, yo di ni Madam Tonton, ni Madam Alcide, yo ta dwe pouswiv yo pou trafic d'influence, fè ki prevwa epi ki puni nan atik 5 pwen 9 ok lwa 12 mas 2014. ki pote prevansyon e represyon koripsyon. Bann fon ti kanpe la. Zanmi oditè eske nou sonje te gon videyo ki te soti nan CIS kote Madam Tonton ki se aktyèl direktris CIS la tap di men chèk zobi, chèk kòmsi ki siyen oubyen ki soti sou non yon seri de benefisyè, benefisyè yo pa egziste vre. Son seri de moun nan bwat la ebyen ki. Fè kout mal taye pou benefisye lajan sa. Prè de 5 mil. Enben ki sa ULCC di? Pou ULCC, ni madanm nan ki t ap fè sa, madam Edwine Tòtò, epi gon dam ki t ap fè bas anba anba, ki t ap di men chèk yo! Enben dam sa se li menm ki madam Alcide la. Se madam sa yo jwenn ki pran ti òganizasyon pa l k ap benefisye sibvansyon nan CIS. Donk ULCC di yo ta dwe pouswiv ni madam Alcide ki nan kabinè a, yo ta dwe pouswiv ni madam Tonton. Bon konfotab la li menm misye li menm se nèg yo ta dwe mare tou swit si n kwè Komisyon an konstate yon lòt bò gen yon veritab laboratwa de pwodiksyon de fo dokiman ofisyèl anndan sèvis enfòmatik CIS tande koze mesye li pran pou temwanyaj plizyè pyès idantite ak dokiman legal tankou patant matrikil fiskal ki falsifye yo jwenn. anndan CAS sou òdinatè ki nan sèvis enfòmatik la. E yo jwenn sa yo se te nan dat 11 jiyè 2022. Fo pyès sa yo se de zanplwaye ki afekte nan sèvis enfòmatik la ebyen ki itilize nan akonplisman fòfè yo, de foto, de lye de nesans, de non, de prenon divès moun. Pa egzanp, ou gen dwa vin la a avèk yon dokiman legal. Epi yo menm, apati de dokiman legal pa w la, yo pran tout enfòmasyon yo fè pa yo, pou yo kapab benefisye de lòt bagay. Men sa yo di. Blan di anndan sèvis enfòmatik CIS la, gon laboratwa kote y ap pwodui fo dokiman. A vle di ou gen dwa bezwen fo patant ou jwenn li, ou bezwen fo lèt de demand de sibvansyon ou jwenn li, ou bezwen fo rekonesans o nivo di ministè dè zafè sosyal ou jwenn li. Se sa ULCC di la, e pa mwen k di l. Pa egzanp, yo vini avèk plizyè ka. Gen ka de Philogène Emmanuel ki se anplwaye CIS. Yo idantifye l nan nimewo fiskal 0004 638 440 01. Li fèt Pòtoprens 30 jiyè 1990. E, pandan l anplwaye CAS la wi, l ap benefisye alokasyon mansyèl ke ti granmoun yo ta dwe jwenn. Tande yon koze letènèl. Ti granmoun ki pa ka travay ankò, ki pa gen fanmi, moun pa ka ede yo, ki te dwe jwenn kòb sa a, anplwaye yo fon jan anndan CAS ankò, se yo menm k ap benefisye chèk la. Gen ka Donzir Diolanda. 11, 0, 0, 0, 55, Ban m atire atansyon nou sou sa. On sèl moun nan, mes chers amis, tande byen wi, on sèl moun nan, li gen de pyès idantite avèk de foto, de dat de nesans, de lye de nesans diferan. Sa poko anyen toujou. On sèl moun nan, Li gen menm foto avèk 2 lòt moun. Sa vle di lè w gad foto l ou wè se menm foto sa ki pou bonè Adelina ki li menm gon lòt on lòt nimewo idantifikasyon. Li pou Michel Kerline ki li menm gon lòt nimewo idantifikasyon. ULCC vini avèk ka de Provil Wisso ki idantifye o nimewo de 003 836 817 tirè 7 001 99 1979 09 sa son nimewo sin sa k fè l long konsa. Li parèt. 3 fwa sou lis moun ki dwe benefisye alokasyon ki yo bay moun ki andikape yo. E l parèt tou sou lis moun ki benefisye sibvansyon pou ti granmoun yo. Tande byen wi. On sèl moun nan zanmi oditè, selon ULCC, li parèt nan lis moun